Pandan elèv lise yo ale lekòl nan aprèmidi nan lekòl nasyonal la nan move kondisyon, Lise Karakòl la abandone. Katriyèm jounen vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nou Vle a sou 16 lise kot kòb Petwokaribe a te depanse, nou tonbe sou yon lokal lise ki pa sètman gen pwoblèm, li pa menm ka itilize. Odit kolektif sou lise yo kontinye travay nou te fè nan odit kolektif Ilavach la. Pandan 11 jou, ekip teren odit kolektif Anva te deplase ale Answouj, Balenbe, Kapotiy, Karakòl, Tyakakavahal, Chantal, Ench, Mirebalais, Mòtòganize, Pilat, Pòmògo, Ranki, Ròchabato, Sodo, Savanèt ak Tomond nan lide pou konprann enpak reyèl li sekite finanse ak lajan Petrocaribe a te genyen sou moun nan kominote yo. Katriyèm jou a, nou fè yon sèl lise, Lise Karakòl la ki, menm jan ak Lise Ankit la, rele Lise Antenò Firmin. A 6 zè edmi nan maten, ekip la kite Okap. Nou pran direksyon Karakòl pou n ka rive vè nevè nan maten. Lè nou rive Karakòl, nou ale dirèk nan lekòl nasyonal la kote lise Karakòl la fonksyone nan aprèmidi. Baryè lekòl la te fèmen paske l te dimanch. Apresa, nou te ale nan lokal y ap konstwi pou lise a. Rezilta, yon konstriksyon inacheve, abandone e ki san kloti. Pou ede nou konprann, ekip la te apwoche kèk moun nan kominote a. Frontil Jacques Cius, youn nan manm sosyete sivil Karakòl la, te deside akòde nou yon entèvyou. Li eksplike popilasyon an fache paske konstriksyon an pa fini. Elèv lise yo aprann mal lakoz move eta lokal Lekòl Nasyonal Karakòl la. Monchè, petèt mwen menm, m pa sanse retni espas de tan lise a kanpe, men kan byen menm, se s on lise k kòmanse depi sou prezidan Mateli. Ou konprann? Ki kòmanse depi sou prezidan Mateli, men ki sanse an konstriksyon, jiska mètenan poko gen anyen ki sanse achemine ladan l. Se youn nan sitiyasyon lamantab ke. Elèv e sitou o nivo komin Karakòl ap andire lè n pale de elèv segondè yo pase se lèzaprèmidi yo toujou al lekòl o nivo lekòl nasyonal la e nou vin ap viv nan on atmosfè dèfwa lèzaprèmidi toujou gen lapli k ap andomaje sa vin rann dèfwa gen moman lapli timoun yo paka oblije ale paske wap gade pandan nan ti vizit ou menm nan zòn nan tou wap wè ke lekòl nasyonal la dekouvri sanse se kèk grenn sal ki sanse rete e kantite sal ki rete yo pa sifi vrèman vre pou ta va loje lise a okonplè. Gen moute desann, gen manifèstasyon ke popilasyon an, sosyete sivil la toujou antame nan zòn nan kòmsi pou yo wè kisak ka fèt pou omwen timoun yo te ka gen chans pou nou benefisye moso lise a, paske si w ap byen gade vrèman w ap wè lise a gen tan dal la sanse koule, jiskaprezan poko krepi, espas la pa klotire, sa vle di tout sa yo vin konbine nan difikilte ke pou timoun yo yo menm pou yo te ka al loje anndan lise a. Fontil Jaccius te ban nou adrès ak kontak direktè lise Antenor Firmin Caracol la. sa ki te pèmèt ekip la rive kay direktè Raymond Jude Jean Baptiste ki rete nan Trou du Nord. Li te ban nou istwa lise a ki fonde nan lane 2003 pandan li te tou eksplike nou pwoblèm yo genyen. Li plede pou konstriksyon an fini ak pou yo amelyore kondisyon timoun yo ap aprann. Li menm ekri yon lèt pou prezidan repiblik la pou l mande l reprann travay yo nan lokal lise a sinon notab nan zòn nan ap rantre nan lise a menm si l pa fini paske elèv yo pa ka aprann nan kondisyon sa yo. Lise a te nan Firmin Caracol fonde 28 oktòb 2003. pa yon gwoup jèn notab nan kominote Karakòl la ki te wè ke lè elèv yo fin fè sètifika Karakòl, yo oblije rantre ale Twou-di-Nò, Okap, Pòtopwens, Fòlibète, Wanament toupatou pou el pran pen de lenstriksyon. Nou wè ke se pa yon bagay ki posib pou gen de jèn nan kominote a ki fòme, k ap panse pou gon egzòd riral k ap fèt onivo komin Karakòl la. Nou chita ansanm, nou deside, nou fonde lise a. Se depi ane 2003, 28 oktòb 2003, lise a fonde, Ak klas setyèm, uityèm, nevyèm. E nan nevyèm an nou nale nou bèy siksè. E nou ale nan twazyèm, segonn, reto, filo, n ap fonksyone. Nou gen egzakteman ane sa a disèt an depi n ap fonksyone, nou loje nan lekòl Ecole Mixte Nationale Caracol. Son espas ki pa apwopriye pou fonksyonman yon lise. E nou ale nou wè, nou montre moun yo imaj yo, n ap al montre yo imaj yo. E espas sa i gen mur, i bare se vre men gen des individus ki monte anwo mur, kraze tablo, kraze ban, kraze pòt, tout bagay. E yo mete espas sa nan movèz eta. Elèv yo menm prèske dekouraje, yo pa ka espas pou yo fòme, se espas tablo ap kraze, gen de fwa yo fè malpwòpwote nan anviwònman an, sa pa rejwi paran yo, ni elèv yo, ni pwofesè yo. Premye pyè a poze, e konstri lise a rive nan nivo sa, men li vin rive kounye a lise a pa ka fini, li pa rete anpil travay. E nou fè anpil demach oprè Palmantè Nòdès yo pou ede nou e nou ekri prezidan an yon lèt aktyèlman la pou l ede nou pou lise a kapab fini. Men jiskaprezan lise a pa ka fini e pandan moman konfinman an yo ban nou yon dènye travay nan lise a se vrèman tèt chaje tout tablo nou genyen ban, chèz yo pran yo, yo pa pran tout non yo pran yo deplase ake yo E yo pran tablo kraze yo. Bon nou panse pa gen tablo pou nou kapab pou timoun yo pran swiv kou. Nou oblije fon kole pyese. Nou mete kèk tablo nan zòn nan sal estratejik ki fon ti fèmen ki fèmen. Men sa li pa bon ditou paske nan moman cho a elèv yo pa respire byen nan sal yo men nan lòt sal yo yo te konn byen respire. Sa nou ta renmen ki fèt, nou ta renmen yon desizyon pran de manyè rapid. pou ke lise a kapab fini, li pa ret anpil pou nou janbe nan pwochèn ouvèti dè klas. Men, pwochèn ouvèti dè klas, depi yon pa gen nan acheve l, n ap rantre, n ap okipe, n ap okipe sis sal plis espas administratif la pou nou mete timoun yo, pase timoun yo di dirèk, sansè, siveyan jeneral, ane pwochèn nou p ap rete lòtbò a, kote nou rete lòtbò. Antouka, nou pa konnen ki rezilta lèt sa a, men nou espere odit sa va raple otorite santral yo Lise Karakòl la bezwen atansyon prese prese paske l nan move leta. Apre diskisyon ak direktè Jean Baptiste, ekip teren Odit Kolektif Anva te retounen Okap pou l pase nuit lan avan l pran wout pou Kapotiy demen maten nan bonè.